Yo pa pral konn ba vin li ba ou l menm. Epi jodi a la ou gade wè bò isit e chak grenn polisye gon jile pou kò l a tout ekipman wè. Wè gan wè. Wè wè kòman wè. Wè kas. Wè jile. Mesye si nou pa pran men nou. E nou kap wè l. Gade. Bon mesi. Si se konsa sa nap gade a la pwoblèm peyi a se koumanse nou pran nan pololo nou pran nan trawa nou pral di sin te konnen pi devan e bagay yo pral pi grav si ayisyen pa leve pye l e sin pa deside frape pye n atè poun soti nan sa n ye la bon vini bonjou bonswa tout moun ou konekte rezo enfòmasyon an jodi a ankò nou se 2 fevriye e se moman poum prezante n prensipal pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la pou jounen jodi a. Selon sa nou ta aprann nan Petyonvil, lapolis te pare yon gètapan pou chèf gang Izo, ta sanble Izo vole gagè pandan n ap pale a la e yo te mete yo anbiskad tout detay te gentan prepare klin pou te pran Izo pandan l ta pral debake nan bal Disip la. Sepandan Valery Numa pete lobo e l pale trè fò, eksplike pou ki rezon e ki kondisyon lapolis ta genyen tou pale sa yo pral fè E zo gentan pare pou sa, retire kò l, anyen pa tonbe. Medam mesye nou pral fè yon vire won nan sa kap pase nan peyi a, lapolis kanpe dan bang yo pa deside travay toutotan Elbe ak Ariel Henry pa kite pouvwa a e sitiyasyon sa lage gwo kè kase pandan bandi ap kontinye kraze peyi a e pèp la ap viv yon moman ensekirite M ap gade, misye di konte non, konte. Misye fè m konte, m wè minimòm 13 twou. Misye gen minimòm 13 twou katouch. Ok, sou tout pwatrin li, nan vant li, sou tout kote. M kwè n tande rezon an. Rezon an se paske Izo montre ke li achte kat li pou l al danse Disip. Ok, Izo achte kat li pou l al danse Disip. Epi misye fè video l kote lap montre ke li pral byen enjoy nan Marriott bagay konsa a Disip etc. Epi sur cette base yo anonse ke bal pap ka fèt ankò paske etc. Yo pa vle pou prezans Izo vin pwovoke sesi pwovoke sela. Kote efè sipriz nan aksyon lapolis la menm? Kote fè sipriz la? Poukisa bandi a konnen w pral atake l demen maten? Li pa gen pou l konnen w pral atake l demen maten. Fò l met nan tèt li pou ka nenpòt ki moman w ka atake l. E petèt moman l pi pa atann nan. Men, ou konprann, lè pa egzanp yon nèg kanpe l di monchè nan 48 è, e n a pral fè sesi, n ap fè sela men. Men sa pa deklarasyon. Deklarasyon lapolis Sa pa deklarasyon lapolis. Lapolis pa gen pou l anonse kilè l pral atake. Li pa gen pou l anonse kilè l pral frape. Ok. Demen maten moun leve yo wè lapolis te fon razya moun leve. Ou konprann se konsa pou l ye pou l ale tout kote. Ann ta di ke w ta voye l kòm si. sinyal, an tèm de disuazyon, an tèm de posiblite pou fè moun pè, men ou konnen ou pa ka fè pèsonn pè, Rizò fè sa. E plis ou fè sa, se plis w ap wè ti mesye yo a la bouch ri, mesye dam yo. Ou wè, sa yo fòk nou, fòk nou sispann fè yo, epi an plis de sa, ou gen enpresyon gen yon kowòdinasyon ki pa genyen nan operasyon lapolis ap fè yo. Ban m bay yon egzanp senp. Si komisarya polis Pòtoprens, sa yo rele CMPAP la, pral fè yon operasyon, men lojikman kafeterya a ta sipoze okouran wi. Enhen! Kafeterya a ta sipoze okouran. Dèlma ta sipoze okouran. Paske gen yon anvègir operasyon pral fè. Menm si komisè a kafeterya pa vin nan operasyon an, men fò yo sou gad yo. Paske yon nèg komisè a Pòtoprens ap kouri dèyè l pa egzanp, men li gen dwa ap chape, li pral pase anba lavil la. Donk fòk moun ki nan komisarya kafeterya li menm gen tan konnen men ki sa y ap antreprann kòm demach, men ki sa aksyon an ye. Se yon moun y ap chèche men fòk li nan tout komisarya yo. Fò yo konnen operasyon an ap fèt la e ke a nenpòt ki moman, yo gen dwa mande yo pou yo entèvni yo menm. Paske, yo gen dwa ap kouri dèyè bandi a epi bandi a li menm se nan, se nan espas pò la, hein, nan espas jewografik pò la li deside l al pote yo boure. Enben a se moman la ou menm, ou gen tan sou men ou paske ou te konn operasyon an te kòmanse. Sa di fòk gen kowòdinasyon nan bagay yo. Fòk chak moun pap fè yon bagay epi aprè yo di genlè te gen operasyon anba lavil la nan fòk yo konnen fòk yo okouran ke gen yon bagay konsa ki pwograme ki planifye pou l ka bay rezilta sinon le bandi ap toujou gen rezon sou nou ok. Paske jodi a kisa k vin rive? Nou sonje m te di n sa deja a yon sèten moman konbyen pwen k te genyen yon sòt de pwen de peyaj te genyen Matisan avèk Fontamara. Men jodi a m pale avèk de nèg ki chofè bis, chofè kamyonèt, yo di m a se betize pale. E monchè Jodi a la papa Plen gason a zam Maryani Plen gason a zam Mèje Plen gason a zam Difò Etc Ok Poukisa yo fè l Paske tou senpleman Yo wè Pou depi tan sa a nèg Matisan avèk nèg Fontamara ap fè kòb A ou gen yo pa mete Pòs pa yo tou yo menm Men osi senp ke sa Yo pa ka anpeche yo pou wè l konsa Paske bandi a li menm Bandi a ap gade konpòtman w wi pou l aji tou. Emily wè l di o. Depi tan sa a mesye, nèg Matisan ap ranmase lajan nan men chofè, nèg Fontamara ap ranmase lajan nan men chofè, epi nou menm nou ret ap betize la a? Non monchè, sa se betize monchè. An n fè nèg yo kite yon bagay pou nou nan kòb yo ap bay nèg Matisan. Matisan sèlman eee Ba fè nèg matisan gen zam papa ok se pou sa yo fè lòt kote yo lòt ti ti fwaye de bandi yo se se sa ki kreye yo e se sa k fè yo grandi tou jisteman ok se sa k fè yo grandi paske tou senpleman e yo yo pa wè ankenn replik. Yo pa wè ankenn bagay ki fèt kont premye fwaye ki egziste yo. Men mwen di poukwa pa? Poukwa pa? Genyen yon endividi, misye rele Elis Sen Jis alyas Ilis. Misye e nèg Leyogàn. Misye pwobableman jis estime ke l ap chèche yon tèren fètil. Epi li li met tèt li sou kanpe misye met tèt li si kanpe ok epi sa misye fè misye vin bò isit la misye vòlè machin donk misye monte yon rezo avèk nèg Leogane parèy li antwòt epi li lap vòlè machin yo friz moun yo vòlè machin. Epi, yo gen yon kote Leyogàn, y al trafike machin yo, trafike motè yo, bagay konsa. Dayè, machin yo arete misye sou li a. Motè l trafike. Donk, misye nan yon rezo konsa. Men sèl enkonvenyan ki genyen, e bon, lapolis arete misye, ekip Parquet des Cayes la, yo arete misye. Bon, misye gen. Chans se se pakè okay ki kenbel men si se te brigad e si se te brigad zòn nan ki te kenbe w frè pam bon di komisè Muscadin w absan wi eeh kon di komisè Muscadin ou te absan wi ou tap tank fè apèl la la ou te gentan absan wi frè pam ou konprann e bon ou gen chans se Se pakè a ki kwaze avèk ou. Yo te sou pis ou. Monchè men si se te brigad la. Monchè atò konsa la bon absan an. Ok. Epi lè w ap gade Elie Saint Just la men ou wè se vòlè hein. Depi w gade l ou wè l sanble a vòlè. Ou wè sa? Sa. A e monchè deli de fasyès la li aplike pou misye humm li aplike pou misye depi ou gad figi mtoo sa ou wè se mo vòlè ok bon nan an n swete ke e sak pou di a misye a e li di ok pou pèmèt ke nou jwenn. Nou jwenn yon bout avèk avèk bagay sa a paske se pa se pa evidan ok se pa se pa se pa evidan ok pou nou kontinye avèk avèk bagay sa a ok bon avan m antre nan. Ankèt sou lanmò, asasina, Prezidan Jovenel Moise, men sou kestyon batay oubyen sipò ke 2 peyi kapab pote bay Ayiti pou konbat gang, pou konbat bandi. Gen 2 peyi nan zòn nan ki enterese avèk nou se Salvadò avèk Jamayik. Salvadò a se yon bagay serye, petèt ke si yo ta di sa ta pral pase Salvadò se si ke genyen de moun ki pa tap kwè. Gen moun ki tap. Di nan pou jan bandi anvayi Salvador e pa gen mwayen menm. Enben prezidan Salvador a montre w ke se lè pa gen volonte, se lè pa gen vizyon, se lè pa gen bòn politik. Enben. Zanmi sa mache arete mezi se gang ki gen an nan peyi a ok sa di ke li menm li gon avantaj li pap koute radòtè kap vin dil ke bandi a pwoteje dwa bandi a respekte dwa bandi a e bagay konsa ok. Li menm li gon travay li vin fè, li vin fouke gang, li fout yo nan prizon ok, natirèlman gen de bagay ki pa ka di ok, natirèlman gen de bagay ki pa ka di, men m si e sèten gen yon kantite yo elimine monchè ok, ofisyèlman. Wap tande ke yo arete yon kantite de gang, yo fèmen yo nan prizon an atandan yo pral jije yo, yo pral gen pou yo pase iks ane lan prizon, pa gen pwoblèm. Men gen bagay yo pa ka di. Ya, gen bagay yo pa ka di. Men mwen menm. M pa gen dout ke gon kantite yo elimine, gon kantite yo fè bwè dlo bouch yo. Ok. Paske gon, gon, gon nivo, gon nivo de banditism ke moun nan rive ladan l, reyensèsyon l vin enposib. Ok. Paske fò nou di. bagay yo jan yo ye a. Gon nivo de banditism ke moun nan atenn, reinsertion l vin enposib. M pa menm di vin difisil non, li enposib. Li enposib. Pa gen mwayen menm. Pa gen mwayen pou ou mande yon nèg. ki te genyen chak mwa li deside lap fè 2 kidnapping li fè 30 40 50 100 mil dola ameriken kounye a pou vin dil pral fè jwenn yon djòb 50 mil goud manti ok sa vrèman vrèman li enposib se sèl li menm ki gen dwa gon bagay paske lòm è chanjan osi li gen dwa gon bagay li. li menm, ke l viv a lenteryè de li menm, epi li vin transfòme, li fè yon konvèsyon, se yon sòt de vòlte fas, a se moman la se gade ou gade ou wè, bon, ekout, misye transfòme, oubyen manmzèl transfòme, li vin yon lòt moun, li konvèti, li deside, li di, bon, li p ap. Li pap enplike nan bagay sa yo ankò. Li pap patisipe nan move aksyon sa yo ankò. Li pap patisipe ladan yo. E donk, sou sèt baz, li chanje, epi li. Li gen yon lòt vi. Men sa a e si w pran mil bandi konbyen kap fè konvèsyon sa a kounya? Konbyen kap fè konvèsyon sa a? Paske la a se yon enfòmasyon m ba w garanti ke. Ou pa genyen non. Ok. Son enfòmasyon ou pa genyen. Paske se pa evidan. Ok. Paske ou gen dwa genyen yon kantite de moun kap fè sa k pa sa. Mentnan gen dwa genyen yon evenman ki pase nan vi yo ki fè ke yo deside. de bon, yo korije on bagay, yo chanje on bagay, yo dakò transfòme on bagay, pa gen pwoblèm. Sepandan, sa a se lè on evènman rive l. Men gen de lè, bandi a gen dwa bandi, e men l fè vil bandi. Yo arete l, pou ki sa k fè ke anpil fwa lè w kenbe de moun se de residivis ke yo ye? Yo te arete l deja, li fè prizon deja, tout kò l se katouch, men l kontinye nan menm egzèsis la, l kontinye nan menm aksyon an. Donk, konvèsyon ke w ap tann li fè a, e Jezi gendwa prèske rive, li pa fè l. e ou paka konnen ki lè l ka deside l ap fè konvèsyon an, piske se yon bagay k ap fèt aletèn. E l gen dwa montre w li chanje, l gen dwa montre w l ap chanje. Se menm jan ou konn kenbe yon vòlè oubyen yon bandi. Bon, evidaman, gen yon ansanm de bandi li menm. ki fè chwa bandi a epi lè sa a ou wè ke tout baton wap bali li rete rèd li montre w ke se bandi li ye pa gen pwoblèm men gen de bandi ki konn pran pòz kòm si nou ta di w ap soufri pa rapò a brimad ke wap bali. Etc Ekout Eskize m banm di nou yon bagay Lontan yo te konn yo te konn wonfle moun ki nan prizon Ok yo te konn wonfle moun ki nan prizon pou jèn timoun yo yo te konn wonfle moun ki nan prizon mentnan depi lè vin gen bagay dwa zimen kèlkeswa sa moun nan fè a bon yo pa dwe yo pa dwe Goumen sou li, yo pa dwe bat li. Bon, sa w tande a, nèg la vini, menm si misye li menm se wonfle li te wonfle w, li te kase tout figi w pou l te antre lakay ou, li vòlè tout sa w genyen, yo kenbe l, pèsonn pa gen dwa menm, menm lonje men nan figi l. Ok. Se konsa yo di l vin ye. Men kite m di nou gen sa te konn fèt lontan. Lontan, yo kenbe yon nèg. Nan sak pa sa, m di byen kenbe, m pap pale de yon nèg yo jis sispèk, gen yon moun ki fè yon kout dwèt sou li, ki di yon bagay, yo pa konn si se vre, si se pa vre, non. Enben, lè yo te kenbe w lontan, tande byen wi, m ap ban nou l a titre d'information, pou nèg pa vin di ke ou mande pou se sa k fèt, se pa de sa m ap pale, m ap bay li a titre d'information, paske jèn timoun k ap tande m yo petèt ke yo deja pa. Konnen l. Lè yo kenbe on moun la men dan le sak nan de bagay konsa, enben depi kote yo pran w la ou kòmanse pran kalòt. Ok. Depi kote yo kenbe w la ou kòmanse pran kalòt. Ok. Gen nèg, ou konn tande yo konn di bagay ki sot anndan zòrèy ou fè pomad nan figi w, enben se pa t on fraz li te ye, sa te konn fèt vre. Ok. Ok gen lè nèg yo fin kenbe letan pou nou rive swa anba kazèn oubyen lakay chèf seksyon an figi l gentan kraze a kout makak ok figi l gentan kraze a kout makak mentnan lè l rive kounya yo pral tòtire l tout sa m ap di nou la a se te kòmsi m ta di w se te aperitif wi humm se te aperitif wi kounya Se lè l pral rive anba kazèn oubyen l pral rive lakay chèf seksyon an. Alò la, kounye a la a, g'on bagay yo te rele yakoukout. Yakoukout la, se yo koupe yon bout bwa, yon baton, yo pase l anba, anba janm ou, oke. Yo mare w avèk yon kòd, yo fè w tounen yon boul ok, yo fè w tounen yon boul epi a se moman la e yo ba w kèk kout pye pou yo wè èske boul la ap vire kounye a moun ap vin gade moun ap vin gade chèf makout ka pral bat ou a. Sou yon nou bon chèf makout li li lonje menl li pran baton kotel pral bat ou a men lap bat ou nenpòt kote wap pran baton nenpòt kote ou pran nan je ou pran nan tèt ou pran nan bouch nen w kraze sa se bagay ki gade ou epi aprè sa monchè yo yo ka demare w pou yal fèmen w kounya men pandan yal fèmen w lan regilyèman wap pran bwa. Ya, regilyèman w ap pran bwa. Sa se si w jwenn yon bon chèf makout. Pwobableman gen moun k ap di, O, gade sa w ap di la a. Tout sa w di la yo, se yon bon chèf k ap fè l. E move chèf la menm? Enben oke, move chèf la mare de je l li menm. Ya, move chèf la ap gen yon bagay li pase kòm yon bòn nan je l pou l pa wè sa l ap fè a. Epi l ap lage baton sou ou pase. Si baton an tonbe egzakteman anndan je w, li menm se wè l pa t wè w. Oke? Oke. Ann ta di ke te gen tout tòti sa yo ki te konn ap fèt. Ou dakò ki pa kòrèk. Men, yon nèg fin pran tout bwa sa a pou apre sa, li chape, yo lage l pou l retounen fè menm sa l t ap fè a? Hein? Kòmsi l pa panse a yakoukout la, l pa panse a kout bwa l pran yo? Kòmsi, pou yon nèg fin pran tout chaplèt sa a, pou ke ou sot nan prizon, yo resi libere w, epi lè w fini yo rekenbe w ankò kòk sot fè menm bagay yo te kenbe w la, non men atan, ou gon pou selen deyò monchè. A mwen ke, a mwen ke se pa ou ki tap pran ba yo, a mwen ke, a mwen ke ou pat santi yo. Non men se sa m di, paske kouman w ta ka vle pou w te santi ke w tap pran chaplèt sa yo, epi lè w fini, pou rezon ke w te pran chaplèt yo, ou kontinye al. Pou l fè menm bagay la ankò patwon? Hum? Mentnan, majorite nèg yo di ki nan gang, ki nan vòlè yo di a, yo di nèg sa yo, yo di nèg sa yo, yo gen pwen. M konn tande sa. Si byen ke gen de nèg ki, ki la a ki se bandi, yo di w yo pa pran bal. Gon pakèt nèg ki la a, ki se bandi yo, yo di yo pa pran katouch non. Gen de nèg yo di k al monte tèt yo la a. Bon, gon nèg ki di li menm, m kwè pou l pran katouch se 18 oubyen 19, se 19 katouch pou l pran pou l santi youn. Sa vle di ke si w vide 17 katouch sou misye, gade, otomatikman, monchè bay bagay ki gade w. Kounye a, pwobableman ou ka di, men Vale, poukisa se 18, se 19, poukisa l pa 16, etsetera, pou yon rezon trè senp. Alò, se mwen wi k ap eseye konprann li, paske e sa m pral di nou an, n ap wè l lojik. paske genyen chajè zam ki kenbe 16, 17 katouch. Ok. Ki kenbe 17 katouch. Donk sa vle di ke nèg la pran yon pwen pou ke w ka dechaje yon zam sou li ki gen 17 katouch e ke l poko santi youn. Donk lè w gon, lè l. On dizuityèm a ce moment là lap santi l wè m panse se eksplikasyon ki pi lojik la m bay la mesye nèg ki kòmandan kap tande m la yo polisye kap tande m la yo èske m mal pale èske m mal pale sou afè chif dizuit diznèf la hein donk pou mwen se egzakteman pou rezon sa k fè ke nèg a fè l. Pati politik sa yo se UPL, Unir, La Paix, Pitit Desalin, GREE, Mopod, phtk ak kontra pèp lan ke ansyen senatè William Jeanty ap dirije. Yo sòti deklarasyon sa a kote yo konstate vid lan e yo lanse yon apèl bay diferan fòs viv nan nasyon an pou wè kòman nou ta kapab jwenn yon konsansis veritableman nasyonal ki pou ta pèmèt nou konble vid sa a, adrese pwoblèm ki gen la yo ki fè peyi a tounen yon lanfè. Gen yon akò 21 desanm 2022 ki batize Konsansis Nasyonal pou yon Tranzisyon Enklizif ak Eleksyon Transparant ke siyatè akò sa a ap mande pou mete an aplikasyon rapid rapid. Men pou ansyen Senatè Jeanty, akò sa a pa enklizif, ni tou li pa reponn ak deziderata pèp ayisyen an. Se klè ke sa k pase 26 janvye an montre ke yo echwe nan tantativ yo te genyen pou yo konprann yo kab pou dirije peyi a pou kont yo, òganize eleksyon, fè chanjman konstitisyon. Enben, se manifestasyon echèk sa a wi ke nou viv 26 janvye a la a. Donk, pa gen okenn pwoblèm pou pale avèk yo tou, men fòk yo rekonèt echèk yo, fòk yo rekonèt ke sa yo te anvi fè a li pa ka fèt, Ayisyen pa dakò li, e menm moun ki sou lòd imedya yo pa dakò li. Donk, gen nesesite pli ke jamè pou nou chèche konsansis sa a pou nou retire peyi a nan sa l ye la. Pandansetan, Premye Minis Ariel Henry anonse semèn pwochèn l ap enstale 3 manm Wo Konsèy Tranzisyon an, sa yo rele HCT an. Ansyen Kolonèl Himmler Rébu, prezidan pati politik GREE, di demach sa a pap abouti ak anyen piske. Ansyen teyat ou di w li pa anyen wi jan yo fè l la si w li bagay la bon konsèy tranzisyon. Yo mete wo konsèy tranzisyon ou pa konn kijan pou l opere atik 1 yo di yo gen dwa reyini antre yo lè yo pran desizyon antre yo Yo pral soumèt desizyon an bay premye minis lan. Si m pral soumèt yon rapò, mwen pral soumèt li a chèf mwen. Kounye a, li di l ap soumèt desizyon sa a sou fòm de rezolisyon. Yon rezolisyon se yon opinyon. se pa yon sitiyasyon ke yo kab enpoze w. Yo di w answit, moun HCT yo gen dwa patisipe nan yon konsèy dè minis, men san vwa deliberativ. Sa vle di ke yo pa menm yon payaya nan sa kap pale nan Konsèy dè Minis lan. Toutfwa, nap diw ke lidè politik sa yo di yo antann elaji kad lan yon fason pou resevwa plis pati ak òganizasyon sosyopolitik pou yon laj konsansis.